Bonjour bonsoir la famille avèk plezi nou rantre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon deja nap swete w pou pase yon trè bòn semèn an notre konpayi puiske jodi a se lundi 21 du mwa de novembre 2022 pa bliye nou nan sezon football yon mwa de foot e jodi a la genyen anviron 3 match m kwè nan Qatar. Fanatik Brezil, fanatik Ajantin, kenbe rèd pa moli men pa afole paske nou menm nou gon peyi. Ok, m di nou sa chak jou nèg yo e milyon y ap fè nou menm fò n kapab jere tèt nou tou. Pito nou fanatik paryaj pa m. Ou konprann? Paske nou kab petèt fè yon fich pou yon senkann goud epi nou fè yon trant mil goud. La va itil nou. Men lè nou chita n ap aplodi Messi, Cristiano, Neymar, 2 nèg ki deja milyonè, eben. Nou menm nap kreve. Sa vle di, foutbòl la nou ka gade l pou plezi men fòk nou pa afole. Nou pral lage enfòmasyon ba ou touswit. Genyen endividi ame ki asasine pa bal dimanch yon polisye devan lokal direksyon jeneral pnh la se nan klèsi nwit daprè enfòmasyon ki rive jwenn nou. Sa pase jis bò Rosalinda men li vin tonbe bò baz. Swat la. Nou konnen sak fèm tris nan tout istwa sa yo se par le fait ke ebyen bandi ap touye polisye men malgre tou polisye kontinye ap rann bandi sèvis polisye kontinye antre nan gang polisye toujou alò sèten nan yo toujou genyen de trè bòn relasyon avèk bandi. Ann imajine sa k te pase nan Vilaj de Dye a. Men, èske w konnen gen polisye ki jiskaprezan gen antre soti nan Vilaj de Dye? Èske nou pa konprann? Sa vle di jounen jodi a la a, kè m fè m mal pou yon polisye ki pa nan afè ak bandi, men, ki yo menm toujou ap viktim paske nèg ki nan kole dèyè a bandi yo, Fò souvan se pwoteksyon ap chache, men dèfwa tou lè lòt baz konnen ou nan antre sòti a bandi, ou nan kole dèyè a bandi, li difisil pou ou. Pa egzanp, si ou gen pwoblèm a G9, epi G9 konnen w ap pede antre sòti kay Gabriel, w ap pot bal kay Gabriel, nenpòt lè yon nèg G9 kwaze avè w li mèt nan lari, nèg ap fè tèt ou. Li valab tou. Pou yon polisye ki li menm ap pote bal bay nèg je nèf. Yon nèg je pèp konnen ou konn ap pot bal bay nèg je nèf, ebyen l kwaze avè w nan lari, li fè tèt ou. Kounye a, anpil moun ap di podyab polisye ap mouri, men w pa janm konn nan ki sa y ap mouri. Gen anpil polisye ki mouri, m ta kapab di, bizarman. Paske nèg sa yo menm yo pa nan afè moun, yo pa nan kole dèyè a bandi, men bandi touye yo. Ou konprann? Men, bandi t ap krent nou. Si tout polisye te konnen yo antre nan lapolis lan, yo pa nan afè a bandi, se batay y ap batay kont bandi, ebyen se gè ki t ap deklare. Men, lè yon bandi konnen l gen polisye nan dèyè l, lè y ap voye fè operasyon l gen tan konnen, polisye a ap pase dwòg, polisye a ap pase bal, polisye a ap pase zam pou li, ebyen. N a va konprann. Genyen Fondasyon Sen Lik ki alète kominote a e lapolis kote ke li leve yon kadav non idantifye. Alò se lapolis ki leve yon kadav non idantifye nan zòn Tabar 27 e li depoze li nan mòg lopital Sen Lik. Se yon jenn fanm ki nan trantèn, li fè anviwon yon mèt 60. Donk nenpòt moun ki ap chache yon jenn fi selon deskripsyon sa a. ki pa antre lakay li jounen dimanch 20 novanm nan li kapab pase nan administrasyon lopital Sen Lik lan pou plis enfòmasyon. Gen yon bagay ki pase m kwè dimanch lan nan zòn Kanaran. Nou pral tande yon voice men son videyo pou tout moun ki vle m kab ba nou videyo a. N ap jwenn yon pati nan videyo sa tou wi men kote mò yo atè a nou pap wè l. Gen yon nèg ki gen madanm ni Men misye sanble ap fè jalouzi pou fi a. Pandan fi a deplase pou l al achte yon kichòy, li gen yon timoun a fi a. Èske w konnen nèg a toufe timoun nan mesye? Kisa nou t ap ba li kòm santans? M gentan konnen. Ebyen ekoute, yo jere misye tou. Timoun nan mouri yon bò, Men misye mouri on bò yo kraze l ak wòch, yo lapide misye. M pral kite nou gade yon ti kal nan temwanyaj madanm nan e lè n pral rive sou mò la n ap koupe pati videyo a. An nou swiv avè m. Mom di Jude, li souke bon mwen, men dòmi an nan je l, m kite l ap dòmi. M kite l, sèl li menm yo 2 a sèlman m kite nan kay la. Sèl yo 2 a, m al nan mache, m achte bagay, m fè manje pou pitit la. Lè m vini, m jwenn pitit la kò m, kò l kable. Lè m vin gade anba kou l, m wè anba kou l bagay nè. M di o, sa k ap pase pitit la konsa? O, li di o, pitit la ap dòmi. O, o, o, pitit la ap dòmi. M di non sa pa dòmi pit lap dòmi m pa kite anba koul konsa m di oh ti pès lap dòmi m di non nèy kouri gon dam ki rele madan michèl li di madan michèl fèm kado ti kal alkòl ni avan m voye dam nan bay ti kal alkòl la m pase nan figi l anyen pa pati on bal pa pati dako cheri ou fatige ou pa bezwen kraze kò w twòp men ni e ou menm ou di emosyon k fè w fè sa zanmi e nan 3 mwa emosyon k fè w fè sa e nan 3 mwa pitit ou wi menn e nan 3 mwa wi menn. Bon kote ti diski so ga manman pou sa emosyon fò fè. Kisa? Ok ou pa bandi ou pa nan anyen ou pa bwe florida ou pa fè. Anba kou! Anba kou! Alò la polis fòm dou byen gonsèy de imaj mpase ke fòk nou achte pi bon kamera. Ok Epi nèg kap fè imaj yo si son iPhone 7, 8 M panse l ka bay bon ti imaj Donk lapolis gen kòb nan men Lapolis pa ka bay sa yo kòm imaj Ok Lapolis met granmoun sou ou Bay moun bon imaj Si w pa vle sèvi a bon kamera Ou ka a pou yon iPhone 11 Mezanmi valè kòb ki gen nan lapolis lan Hein Yon iPhone 11 Yon 4, 500 dola Bel iphone bel imaj. Eeh fò nou bay moun bon imaj. Menm drone nan tou fòn lage bon drone anlè a mesye. Ok m swete ke kòdinasyon de près nan la polis nan travay sou dosye sila. Ebyen fòn di ke la polis te fè yon reyinyon e pou kapab planifye kòman yo pral deplwaye nan jou kap vini la yo paske Kesyon bandi an li rete yon veritable defi e lapolis li menm li dwe degaje l kou mèt janjak pou kapab rezoud pwoblèm sila a. An nou swiv kòman sa te ye. Nan sousi pou ranfòse batay polis nasyonal la ap mennen kont fenomèn banditis la nan tout rakwen peyi a, Patikilyèman nan zòn metwopolitèn Pòtoprens la, kòmandan an chèf la, Frantz Elbé, dirije jou samdi 19 novanm 2022 a, yon reyinyon estratejik ak planifikasyon ak plizyè manm nan wo kòmandman pnh la, divès responsab inite espesyalize yo, tankou, swat, Bri, Simo, Bim, Boy, BLVV, melanje ak responsab komisarya, soukomisarya, antèn, elatriye, ki nan awondisman Pòtoprens la, te reponn prezan. Nan rankont sila, responsab yo nan polis la te chita sou evalyasyon ak konsolidasyon plan sekirite ki mete an plas nan zòn metwopolitèn lan, epi kòmanse gade mòd operatwa plan sekirite ki pral mete an plas nan peryòd ouvèti lekòl la ak peryòd fèt fen ane yo pou pèmèt popilasyon an vake ak okipasyon yo libelibè. Preyalableman nou genyen yon prezans pou n fè nan lari a. Se sa k fè ke gen yon plan pou rantre dè klas ki elabore pa DCPA, e m kwè ki pibliye ka nou tout. Mkwè ke nou chak la konnen ki patisyon ke nou pral jwe, ki kote nap ye. Men mte vle atire atansyon nou pou ke nou menm kòm kòmandan nou enplike nou dirèkteman nan egzekisyon plan. Nan sans sa a, Direktè Jeneral Polis la pase enstriksyon fòmèl ak tout responsab inite espesyalize, komisarya ak soukomisarya ki te prezan nan rankont sila, pou yo asire yo yo chak nan jiridiksyon pa yo gen yon deplwaman masif ki fèt prese prese pou kòmanse ak egzekisyon plan sekirite a. An prelid a lè m di an, m ta renmen gen yon deplwaman masif pou nou vizib nan lari yo. Nou fè katre jan misye te di devan l, katre ankò pou ke nou leve Li okipe lari a pou lè moun nan ap reveye lè lendi, yo jwenn polisye nan lari jan prèske tout tan. Sa n pral fè ak Etzer vrèman enpòtan. Pitit nou al lekòl, pitit vwazin nan al lekòl. Li pa nòmal pou nan yon peyi pou lekòl pa fonksyone. Direktè santral polis administratif la, IG Joanie Canéus, ki te prezan nan rankont sila, sou bò pa l, sansibilize responsab komisarya ak soukomisarya yo pou yo pa lache yon may jiridiksyon yo nan peryòd egzekisyon nouvo plan sekirite sa ki bati nan lide pou konbat ak frennen zak banditis yo nan kapital la. Moun ki responsab komisarya fè w konnen jiridiksyon w e pou konnen w gen w responsabilite nan jiridiksyon w. Jan w ec sot di a, nou menm nan dcpj nou gen dwa wè li enpòtan pou nou mete yon pwen yon kote. Men ou tèlman travay nan jiridiksyon ou ka di pwen sa a, si w ban nou l la pito l ap pi bon oubyen ou ka di kèt nou konseye w Nou konseye w dcp a si w ta ban non sa a oubyen si w ta ranfòse l pou nou la a l ap pi bon. Yon lòt kote, Direktè Jeneral AI Polis la kontinye atire atansyon responsab yo sou konpòtman polisye yo ak pwosesis vetting ki kòmanse pou rive konbat konplisite ki ta genyen ant yo menm ak bandi ki gen nan gang ame yo. Epi m vle atire atansyon nou chak ki la, ou menm ki nan sou komisarya, ou menm ki nan komisarya, Direktè Depatmantal. Veye sou konpòteman polisye men veye sou prezans polisye. Fòn kòmanse gade jan ofisye minik yo ye. Pi lwen, DG Frantz Elbé anonse administrasyon li a pral travay pou pèmèt gen ajisteman ki fèt sou frè prim derisk inite espesyalize yo ak BI yo apati nouvo egzèsis fiskal la. Pou ke nou ajiste frè pou nou te pran plis de risk pou nou te sesalize yo e pou peyi. Pou mete fen ak rankont sila, li pwofite remèsye endistenkteman chak manb pnh la ki kontribye pou bay enstitisyon an yon lòt imaj epi tou pwofite raple responsab yo travay la pap kanpe tanke misyon pou konbat gran banditis nan peyi a pa fin akonpli. Sanksyon! Nan stad sanksyon an, gon bagay m ap di nou pèp ayisyen, an nou pa afole, an nou pa kouri akize moun, paske m wè gon pakèt lis ki deyò a la, se kòm kwa dire, ebyen, nou mete moun pa nou nan lis yo tou. Yo poko fè lis, yo poko sanksyone tout kantite moun sa yo. Men, si n ap fè lis, fè lis sou moun yo Sanksyone deja. M wè gon nèg la k fon on trip wi la. Gon koup ki rele koup Canada. Deja genyen 2 poul. 2 gwoup de 4. A konprann sa vle di lis la li menm l ap ogmante. Konsènan Michel Martelly, eske nou ta kapab fè yon dosye spesyal? Bon n ap gade pou n wè. Eske n ap jwenn ase eleman pou nou kapab fè yon dosye spesyal sou sanksyon. Michel Martelly a men se m ta kapab di yon kou di pou ansyen prezidan Michel Martelly. Bon, antouka, n ap ret tann men fò m di nou ke Bab, yon pwòch de lansyen prezidan Jovenel Moïse, eske se yon pwòch de Moïse Jean Charles tou? Ebyen misye pran channmas la pou li la, misye ap fè seremoni e li mande depi se nèg. Yo sanksyone yo pou nou mache konn kot byen yo ye pou pèp ayisyen sezi byen yo. Jete dlo, limen balèn! Jete dlo, limen balèn! Jete dlo, limen balèn! Jodi a 20 novanm 2022. Jodi a n di operasyon chache Mateli. Depi Kanada te sanksyone, nou se achte manchèt nou. Operasyon koupe tèt, boule kò. Koupe tèt, boule kò. Chak sa yo sanksyone, Achte manchèt nou koupe tèt, boule kay. Chak sa yo sanksyone operasyon koupe tèt, boule kay. Yo koupe man chak moun yo yo sanksyone yo koupe tèt, boule kay. Lè Kanada sanksyone yon moun li di w moun sa se bandi, moun sa se asasen se li k met peyi a kote li a. Tout ti jèn gason t poko gen lèt sot nan nen yo Mateli ba yo yon Galil. Mateli batize baz la Baz Galil. Operasyon koupe tèt, boule kay! Koupe tèt, boule kay! Libète pou lanmò! Libète pou lanmò! Daprè ou menm, ou opte pou Mateli pa janm anyen nan peyi a ankò? Jodi a, depi peyi etranje yo, entènasyonal la, sanksyone yon asasen, wout li se penitansye nasyonal. Jodi a, kèlkeswa byen Michel Mateli genyen, se sezi l, mete sele sou li, remèt li a leta ayisyen. Kèlkeswa byen! Asasen kriminèl yo koupe viza yo genyen sezi byen yo remèt li lè gen leta nan peyi a epa asasen ariel henry a non lè gen leta yon moun kal nan eleksyon ki kredib pèp ayisyen an vote remèt li byen sa yo poul fè moun site solèy viv remèt li byen sa yo poul konstwi kay pou moun lasalin yo pou moun bèlè yo pou moun gran ravin yo pou moun nan geto yo olivier mateli pa travay yon jou kay li koute 9 milyon Sandro Martelly pa travay yon jou. Kay li koute 10 milyon. Ou menm ki kanpe la konbyen kay ou koute? Konbyen kay ou koute? Katon t souke fatra lajounen an se li t sèvi w kabann leswa. Konsyantize nou jodi a pou n leve pou n batay, pou n goumen. Konbyen kay ou koute? Ou menm kap viv nan geto a konbyen kay ou koute? Jodi a wap viv sou dal, kout bal Michel Martelly mete w deyò, wap viv nan Bèlè. Menm bandi mateli te bay zam yo met ou deyo wap kou a ti paket rad ou sou tet ou ooh jodi a mwen diw ou menm kap leve maten midi e swa paka manje batay pou delibere tet ou depi ou te fet sou bout tè sa ou lib ou dwe manje ou dwe viv ou dwe travay Jodi a pou ka travay, fò m kanpe bò kote w. E lè m ap kanpe bò kote w, sa m di w, tank yo sanksyone asasen yo, achte manchèt nou, koupe tèt, boule kay. Tank yo sanksyone asasen yo, sa n ap fè, n ap achte manchèt nou, koupe tèt, boule kay. Tank yo koupe viza yo, chak sa yo koupe viza yo, sa n ap fè, achte manchèt nou, koupe tèt, boule kay. Chak lè yo koupe viza yo, koupe tèt, boule kay. Arab pou nou fini, pozisyon ou menm k ap fè politik. pa rapò avèk reouvèti de klas lan pou lane akademik 2022-2023 an. Jodi a, m ap voye yon mesaj aklè bay frè m ak sè m yo. Jodi a, n di pèp ayisyen an leve kanpe. Leve kanpe pou n atake Mateli pandan y ap koupe viza, achte manchèt, achte gazolin, koupe tèt, boule kay. Se lè sa n ap batay. Nou pa ka kite yon asasen, yon kriminèl tankou Michel Mateli ap mache jwe bal nan tout peyi dimond. Jodi a, Mateli te pran ti mamit di a sigoud. Jodi a nou ap chofe pou Ajantin a tout Brezil elimine paske n konnen se sèk ka bay n liberasyon peyi a. Eliminasyon Brezil, eliminasyon Ajantin se li k pral fè pèp sa leve kanpe. Jodi a pèp la se match y ap gade. Jodi a ou nan grangou, ou nan povrete, m pa kwè se match ou te ka gade. Nou pa nan match nou menm. Match nou se jete dlo, se limen balèn. Jodi a nou nan 20 novanm. Arab. 20 novanm 2022. Arab. Kanada pran yon desizyon pou l sanksyone kèlke ansyen otorite. Donk nou fason savwa Kanada pa ka poukont li nan desizyon sa. Ou gen yon mesaj pou dyaspora yo? Piske Martelly pa an Ayiti, anpil nan mesye yo pa an Ayiti. Ki mesaj ou gen pou dyaspora yo? Jodi a, m ap di frè m ak sè m ki te kanpe, k t ap milite, k t ap batay pou n derasinen ekip asasen kriminèl yo. Michel Martelly pa ka nan mawon. Dimitri Vorbe pa ka nan mawon Ozetazini. Reginald Boulos ki mete m nan povrete a pa ka nan mawon. Jodi a li nesesè pou n mache chache yo. Nou ka pa ka mete dife, men sa n ka fè ap fè l. Fè lejitim defans nou. Martelly pa ka ap jwe bal nan figi moun nan mond lan. Reginald Boulos pa ka flannen nan mond lan. Dimitri Vorbe pa ka flannen nan mond lan. Jodi a, chak kote ou pase. Tout tèt bare se pou se pou toto tout tèt bare se pou akra mezanmi e sèl moun sa yo ki pitit desalin sèl moun sa yo ki pitit desalin ooh jodia pèp ayisyen leve kanpe non poun fon lòt 1804 poun fon lòt 1803 libète libète ou lanmò libète libète libète ou lanmò libète ou lanmò. Lè nap chachel pa chachel de men vid pase misye si son kalòt li merite ba lil si son kout manchèt li merite ba lil jodi a Olivier Martelly pa travay yon jou nan lavil Olivier Martelly pa travay yon jou nan lavil li milyonè wi li milyonè wi frèm ak sèm ki nan geto a menm manje yo pa ka manje non Fò Mateli vin la wi pou l vin di nou konbe ti mamit diri a vann. Fò Olivier Mateli vin mande m konbe glas lwil la vann. Konbe sachè spageti a vann. Jodi a li enpòtan pou n konsyantize nou. Pou n di nou menm nou se pitit papa nasyon an ki se Jean Jacques Dessalines. Leve kanpe, afwonte Mateli, afwonte Kiko Sehemi, afwonte tout asasen yo. Afwonte Reginald Boulos, afwonte Dimitri Vorbe, afwonte Pacha Vorbe, tout asasen. Toto tout tè nan peyi a e pou toto tout tè nan peyi a e pou aka tout tè nan peyi a e pou asasen kriminèl yo. Alò se pa bab non, misye se arab. E gon enfòmasyon kap serkile nan lari an la, nou pral chache gen konfimasyon sou enfòmasyon sila kòm kwa tout moun ki sanksyone pa peyi Kanada ebyen Kanada ap fè presyon sou gouvèneman Ariel Henry an pou ke gouvèneman ayisyen an kapab pwosede ak arestasyon moun sa yo. An retou, nou pral chache gen detay sou koze sila yo. Antouka mèsi la fami, kòm toujou, un maximum de kòmantè, un maximum de partaj. Mande ak fanmi, zanmi, pwòch ou pou kapab abone ak chanèl sila. E pi, pa bliye ba nou ti pous ble an pou nou di ke vous appréciez le travail. Pi apre, kes kon di? A la pwochèn!